Rezo pa w la. Pierre Ismael, tout moun konnen sou non Bwazizi, prezime manm gang Kanaran, jwenn arestasyon l jounen lendi 23 janvye 2023 a nan lopital Alma Metteyé nan komin Gwo Mòn nan depatman Latibonit, peyi Dayiti. Selon enfòmasyon chèf kolòn yo, Pataje ansanm avèk nou, Bouazizi te pran bal e se sa ki ta pouse l al lopital e li te genyen 2 jou nan lopital la e lapolis t ap chèche l kon chen fou, finalman yo arive mete kòd nan bra l e pou kwè li la aprè kèk jou li pral reponn kesyon lajistis pou l pran santans e yo mete pou li. N te konnen lan fanmi Jeff bandi te touye nan Kanaran boule tou vivan dechante yon mès nan memwa li semèn pase a Rezon mè sa a, se paske yo pa t rekipere kò a. N ap fè konnen tou, bandi yo te boule Jeff. Li te konn fè kèt pou bay moun manje bandi te boule lakay yo e bandi yo te akize l kòmkwa li se moun ki t ap kolabore ak lapolis nan Kanaran e pou te pèmèt sekirite a te retabli jan popilasyon an t ap mande l la. Medam mesye, enfòmasyon ak lòt, men vrèman sa n pote pou w nan nouvèl la se tout ki dedouble sou yon konfrè l nan laprès la, ou pral sezi tande gwo deklarasyon ki fèt an veux tu en voilà konsènan Pierre Espérance et deblozay pete nan peyi a, medam mesye koze yo anpil. Pou lestan, si w poko fè sa, abòne ak chanèl pa w la, Sofia TV 83, medam mesye, w ap toujou rete konekte e tout enfòmasyon ap vin jwenn ou lakay ou san grate tèt, san kè sote. Pa bliye ke Ayiti son peyi difisil. Le fè ke yon nèg rete nan menm zòn avèk Vitelòm e map atake nèg sa yo fò, sa ka rive nèg la ap chèche yon ti detay pou li rive sou mwen. Paske map atake nèg nan zòn li vwazen l. Se menm a nèg yo abite. Men ou fè yon erè grav. Ou idantifye w kòm chinwa Morvan son erè grav pou ou frè. E son konsèy. Ou idantifye w kòm chinwa Morvan. Paske ou wè peyi sa? Pou aktyèlman la, mwen m pale a anpil nèg an Ayiti, gwo nèg, mye plase. Men nèg sa yo, yo pè pou yo idantifye yo kòm zanmi m, ensi ke Morvan. Sa di, lè yon nèg idantifye l kòm zanmi Morvan, li fè de ou otomatikman yon Chinwa Morvan. Lè sa w ka an difikilte san w pa rann ou kont. Suivez mon regard. Sa vle di ke se yon peyi difisil. Pafwa par emosyon n di sa n vle e pa paske m tap chèche relasyon dayè kiyès ou ye on nèg ap respire fatra an ayiti m bezwen byen a on nèg on nèg konsa pral chèche pou byen l nan valè moun kap chèche m pou m byen m pa gen tan pou m byen a moun piske gen anpil moun souvan estime nap fè menm travay m tap fè yon dènyè emisyon m envite w tout nèg reponn ou pa reponn epi m al chèche konn poukisa w pa reponn. Se lè sa m pral aprann se paske m atake Pierre. Dayè, m pa t janm atake rnddh. M atake Pierre Espérance. M toujou respekte enstitisyon. Dayè, m toujou ap raple isi an, m pa janm dakò moun k ap krache sou travay rnddh. An depi de tou, gen anpil bagay ke n konn nan peyi a se gras ak yo. M pa janm, m pa, al tande tout emisyon m fè sou dosye sa a, m pa janm repete rnddh. M pale de Pierre Esperance, dayè m ta pale de Marie Yolande Gilles, paske Marie Yolande Gilles se li k ta pwomote dosye sa a lepòk. M pa janm site l, paske li menm li pa anmède kò l. Li pa anmède. Kounya wap bay manti ap di ke oh yo toujou bay pitit Shelson manje. Ki kote? Shelson pa gen pitit Ayiti non mesye. Men nou blofè, n sadik anpil wi. Shelson pa gen timoun Ayiti. Timoun Shelson yo ap pi byen pase ke Shelson wi. Shelson gen yon tifi yon ti gason. Tifi a Ozetazini. Podyy adye woo ti gason an m kwè misye nan brezil lap viv li yo pa ayiti non kounya nèg la fòse pou l di w ke pyè konn bay chèlson lajan pou ti moun ki bò ou wè mwen menm bon m di n sa pou peyi a dosye m defann yo m pa janm defann dosye pou lajan paske moun map defann yo pa gen kòb okontrè se mwen ki depanse si w pat konn sa. Se pa repwòch non se yon verite. Kòm si dayè moun ti koze yo konn sa. Moun nou ede yo se nou t depanse se pa yo t depanse se okontrè se nou t depanse pou n sipòte yo paske se malere yo ap fè enjistis nan peyi a. Sa di m fò n sispann mesye. E pa paske w abite menm kote a nèg yo anlè a epi kounye a w ap chèche yon mwayen pou atake m pou krache sou travay mwen. Pale de zanmi quelles affaires map gade mesaj ke n abitye pale se frè m konn di w kòman nou ye ba epi that's it ok lè w kòmsi lè w pale wap bon m pap fè menm jan avè w mesaj ou yo la m pap fè menm jan avè w pou montre w men lè w pale konsa e kòmkwa se pou la premyè fwa m te ekri w pou m te mande w patisipe nan yon emisyon se pa vre monchè men telefòn nan la m sot gade l nou abitye fè echanj e n abitye pale o telefòn fò w pa fè sa ou paka fè sa. Poutèt dosye Ariel Henry ke malgre tout demach ki antreprann pou m pa tape Ariel Henry makak kap fèt m pa janm pale ak moun konsa non menm sou telefòn mwen m kwè m bloke Rosmila wi nou anyen kontak non Ti Rosmila bon m wè wap detounen epi w te vin dwat monchè wap tounen lang ou vire l etc bagay sa yo kòmsi w ta fè Antre giyimè, se kòmkwa Rosemila ta peye m pou m atake Pierre Espérance. Kèl rap? Ki Rosemila? E pa fi premyè dam nan? A monchè, fè respè w monchè. Donk pale bon koze. Donk si w pa gen agiman pou jistifye ke w se defansè Pierre, vin a lòt dosye men pa atake m sou pwen sa yo. E m pa moun fou, pa janm gen yon dosye ke m antre ladan l. Dayè ou di ke w ap wont wi. Paske gen bagay m poko vle lage. E paske gen swivi lajistis k ap fèt nan dosye a. E t ap twòp. E li t ap twò fasil. Alò pou n gaspiye dizan nan jenès on nèg. Epi nou sèlman wi yo libere l epi sa va sa sarète la. Ebyen lavi a twò fasil monchè. Lavi a t ap twò fasil. Kòmsi poupyè a pa nan toumant. Ou pa enpòtan pou monte konvèzasyon monchè sa se bay ba nivo. Maten an pral pale avèk Teriel Thelus ki pa zanmi Ya maten an pral pale ansanm avèk Teriel kap fè yon vèt de lopinyon m oblije rantre ladann m pat okipe l pandan yon bon bout tan pandan plis ke yon mwa men maten an m oblije rantre ladann mwen pèsonèlman nou wè sa kap fèt la wè misye di w ke Teriel di l te envite yon jounalis an palan de mwen menm. E ke m mawon l mwen pa vini. M pral moute nou konvèzasyon te riyèl. Pa avè m pase m pa t reponn. M pral moute nou konvèza 29, ou wè li men l la a, 29 desanm, t men l la a, Frè m, ou anfòm? Vandredi, m ap, m ap rele ou. N ap fè, n ap fè yon emisyon pou ane a. N ap fè yon dènye emisyon pou, ou konnen je m pa twò bon, pou dènye a, bilan. Èske nou wè m, moun k ap gade anba vlòj la, èske nou wè m reponn? Terrel ekri m 29 de 29 desanm m pa reponn Terrel pa zanmi m m pa reponn misye ekri 30 misye fè 31 misye pran 30 desanm li voye sa ban mwen foto sa pou l moutre m men ki emisyon l pral fè a m pa reponn toujou si m te reponn nou t ap wè nou t m pa efase anyen si m te reponn nou t ap wè m reponn m pa reponn Teriel Teriel pa zanmi m m pa reponn nan sa l voye la yo m pa reponn. Ou voye foto emisyon ou pral fè a ban mwen 30 desanm, m pa reponn ankò. 2, Tout moun ki fanatik foutbòl sonje sa byen, Marie-Raphaëlle pa t Ayiti. 30 desanm, Lè w te vin fè bayo a sou Messi an, m te fè yon emisyon isi a la, spesyal Messi. Bon, ou e, si w te zanmi m, ou envite m lan yon emisyon. M ap fè emisyon lan menm lè w ap fè pa w la. Kilè sa m te gen konvèzasyon avè w? Kounye la a, mwen rele Morvan ki se zanmi m. Ou wè m, ou wè la m ap pale de ou, m di w pa zanmi m, men ou wè m alèz pou m di Morvan se zanmi m. M rele Morvan ki se zanmi m. Paske lè w, lè w, lè w voye foto sa a ban mwen, pou m ou te menm moun k ap bay bagay la, m pa reponn ou. Ou pa ka pran foto m ou mete lan emisyon w. Èske m se zanmi w? M te di w mete m, m te di w mete m lan emisyon w? M te gen konvèzasyon sa a avè w? Kounye la a, ou a vin moute piblik la a. Kote ou te gen konvèyasyon avèm mwen te reponn ou m te di w wi map patisipe nan emisyon w. Kounya la mwen menm m rele Morvan mwen di Morvan mwen wè Teriel mete m lon emisyon l. M di dayè misye ekri m mwen pa reponn li. M di misye m pap fè emisyon a Teriel. M di misye Teriel ap foute sou rnddh. M wè Teriel ap fè menm travay a PHTK m pa lan bagay konsa. M di rnddh se alye m mwen menm. M di Randede a se alye m di si Pyè fè vakabondaj e ke m konnen Pyè fè vakabondaj m se premye moun k ap vin nan mikwo a la k ap demonte l e sa m di Morvan m di men jan Theriel ap fè l la m pa renmen l Theriel parèt mwen menm Theriel ap fè menm travay avèk Fednel Monchery nou pa wè Fednel pa fè konferans ankò moun ki pi entèlijan yo nou pa sonje chak semèn Fednel Monchery gen yon konferans li te konn ap fè sou Shelson Sanon RNDDH Pierre Espérance. Nou bay fednel gen 2 mwa li pa janm fè sa ankò paske li gen teriel kap fèl pou li konnya se sak fè se sak fè fednel pa fè pa fè pa fè pa fè konferans de près sa yo ankò madam relem anvan nou dim pa lan emisyon avèk teriel sa sa mo sa vek morvan mwen pale mpa pale a teriel teriel pa zanmim mpa pale avèl ni sou ekri lekrim la. M pa rele l nan telefòn pou m pale avè l. M rele Morvan, m pale avèk Morvan. Morvan di m wi, li pa p patisipe nan emisyon tou, l pale al tou an tou. Kounye a la, lè w rete w di ke w pale avèk jounalis la, w envite l, epi li mawon, li pa vini. M pral konfime sa m ap di a pou nou. Kounye a la, m pral ale nan Didye Fanfan. Didye Fanfan, patnè m, ekri m. M ap mete tout sou sa la a. Pou nou wè konvèzasyon m. Men Fanfan ekri m. Fanfan ekri m 30 desanm. Jou Teriel fè emisyon an Fanfan ekrim di Didye Fanfan di mwen Teriel di ou mawon li men ki repons m ba Didye Fanfan mwen te gen randevou avèk li men l la men men repons m ba Didye Fanfan an la li ekrim li di m Teriel di ou mawon bon pou m mawon fò m te pale avè w eske m te pale avè w sa di donk brother wap fè travay de lopinyon w ou gen travay wap fè fè l pa mele m nan malpwòpte w. Fè travay ou a men pa mele m. M montre piblik la klè ke m pa gen konvèzasyon avè w. Ou ekri m sèp men m pa reponn ou. Jou m te patisipe nan emisyon ki te fèt Kanada a, se paske Morvan te rele m, m ap dòmi. M wè se Morvan ki rele m. Si se ou ki te rele m, m pa t ap reponn. Morvan rele m, m ap dòmi, di m piblik la ap mande pou mwen, fò w fè yon ti pale. Poutèt Morvan mwen. M pa janm fè ekipa moun mwen pa konnen. Jamè ogranjamè! Sinon politisyen isit ap tap sal boundam nan emisyon sa map fè la. Ah wè, mpa janm fè ekip a moun mwen pa konn. Mpa konnenw zanmi. Mtande w nan radyo men kote mkonn ou. Mkonn pou ki moun wap travay, mkonn kisa wap regle. Bon, nou menm nou di e pou pyè map travay, omwen nou konnen. Bon mwen mkonn pou kiyès wap travay. Men sof ke mwen wap fè menm travay Fednel monchè li tap fè. Gen de twa mwa de sa se li mwen wap fè. Se li menm wap fòs wap denonse gang yo fò denonse moun kap bat gang nan tete tou wi fò denonse Rosemia si wap denonse gang adye awè e Rosemia e Martelly avèk tout Jovenel gon machann mikro petyonvil Jovenel te bay 3 milyon goud eeh Pou kraze rèn DDH pou li. E machann mikro a al nan rèn DDH li di men kòb Jovenel ba li pou l kraze rèn DDH. Nou menm konbe kòb n ap ba li. Aya! Ohh! Pierre di misye ou mèt kraze l. E nèg sa chak emisyon l ap fè depi lè a vre depi emisyon l kòmanse Pierre Espérance rèn DDH. Se yon kanpay li ye. Lò pou yon peyi ki fèb e tal fèb la a. RNDDH se youn ra enstitisyon ki kanpe anfas gouvènman ann Ayiti. Paske nou pa gen opozisyon, opozisyon yo se yon bann, se yon bann, se yon bann visye dèyè nou wè l la a. Moun k ap fè opozisyon ann Ayiti yo se yon kolonn visye yo ye. E tout antan yo poko jwenn. Ya, se yon kolonn visye yo ye, yo pa, yo pa fè opozisyon vre. Tout gouvènman k ann Ayiti gen pwoblèm avèk RNDDH. Paske se li k toujou kanpe anfas yo, k ap denonse yo sou le, paske li menm pawòl pa l la ka rive sou plan entènasyonal. Michel Martelly avèk Laurent Lamothe, nèg sa yo al jis an Frans. Delege moun al an Frans. Y al kot FIDH pou mande retire rnddh nan FIDH. Materyèl ak nò a lamòd. La m ap pale la an 2013, an 2014. Lè Jovenel moute se te objektif li kraze rnddh. Rosmy an ou pa kapab. Ou te pran Fednel Monchery fè travay la pou ou. Bon, kòm Fednel genlè pa gen karis, li pa ka fè li. Ou vin rive yon kote, ou pa sèvi ak Fednel ankò. E n ap wè ke Fednel gen 2 mwa la a, li pa janm pale de dosye sa a ankò. Kiyès sèl zanzano ye? Sèl zanzano son kwidanm. Konnya m pa di pou yo fè malere a bu. Men m di nou dosye sa m konnen l byen. Lè Theriel ap pale li janm di ke madan Shelson gen plis ke konbletan se rnddh ki t ap okipe l? Ba l kòb pou l manje avèk pitit li? Avèk pitit li bon. Dosye sa yo. M ap aprann sa pandan weekend nan. Non dosye sa yo pa bò li? Peye lekòl timoun nan. Lè sa timoun. Li te timoun. Epi 2, Si Lèlène son moun ki gen grenn nan mounal, se pou Lèlène kan, se pou Lèlène pale nan dosye sa a wi. Ou wè m di l piblik. Si Lèlène gen grenn se pou Lèlène pale nan dosye sa a. Pase lè sa Lèlène te al nan, te nan rnddh, se li k te konn ale avèk Sergent Talon nan tribinal. Sa di, nou gon, nou gon fiksasyon rnddh ke nou bezwen kraze pou nèg nan gouvènman an Ayiti kapab fè sa yo vle. Je, bon m. Malgre ke la nou fè sa nou vle. Nou fè sa nou vle, gouvènman Dayiti fè sa yo vle, jan yo vle. Lè gen masak ki fèt, se pa RNDH nou ap tou ap denonse yo k di bay yo. Se tout afè nòmal ke gouvènman bezwen kraze RNDH. Se tout afè nòmal wi. Tout moun ki lan pouvwa an Ayiti RNDH se elmi nimewo 1 yo. Kounye a m pa konnen si w gen moun w ap jwe vèt yo. Kounye a se ou k konnen a konsyans ou si w ap jwe vèt moun. Men on nèg k ap konbat RNDDH pou mwen menm se vèt phtk w ap fè. Wap fè jwèt phtk. Sou dosye Shelson nan, m tande se rnddh jwe pye ze men pou yo te mete l nan asiz sa ki sot fèt la wi. Ah. Mwen tou madan Shelson a pitit li yo se rnddh ki bal manje chak mwa. Bal lajan pou l okipe pitit li. Konprann? Kon ap konn a ti Rose Mia moun sal, Rose Mia kokorat, mwen menm konnen djòl mwen bon. Si gon moun djòl bon an Ayiti se mwen li ye e pa e pa pè pèsonn. M pa bezwen, m pa bezwen, mwen menm se sèl nèg ki pa bezwen al kache lòt bò pou pale avè nou. Map m la an ayiti maten a la. Rosmila son kokorat ou ye e ti salop ti salop tankou ou paka kraze rnddh on ti salop tankou ou ou paka kraze rnddh kon a rosmila pansel ka kraze rnddh bon jovenel a mateli pat kapab kon a son kokorat tankou ki ka kapab e map tou diw sa m ba ou lan primè next time ke yap soti yap soti yap soti bagay sou moun ki lan lis gang ou la e kap kap kap soutni gang ou ladann bon e mwen k diw li. Ou ladann Moun ki poko Yon lè sot pou yo pran Bertho Dorcé avèk avèk e kitel Next moun nan se ou E se batay sa wap mennen E batay sa wap mennen Wap mennen batay paske ou konnen non sou lis li pral soti Kòm moun kap finanse gang an Ayiti E kòm etan done ke Ou te pran Fednel ki pou mennen goumen an pou ou Fednel pa kapab konnen m pa konnen si w fè rekritman a Ajan tè m pa konnen m pa ka pale sa m pa konnen men se pwoblèm sa Rose Mia genyen ou pa sou konnen non w sou lis la e menm Mateli ap kriye Mateli pran avoka li di avoka l la se rnddh ki bay non l sou lis se pyè wi se sa yo genyen wi se rnddh k ap k ap bay yo tout moun pa konn sa Mateli fè w konprann se rnddh k ap bay yo. Ndh kredib sou plan entènasyonal vre wi pase yo tande l men menm ankèt fifa ap mennen se pa li menm yo pase lè yo tap mennen ankèt sou dadou a valè nèg ki tap voye moute nan dosye sa aprè sa n pat fèmen djòl nou mwen mwen mwen menm jou m dekouvri pyè esperans lon bagay louch map gen krenn nan bounda m vin pale l nan mikwo a pase m pa ret a okenn moun map vin pale l la piblikman san pwoblèm. San pwoblèm m ap vin pale l la. Alos yon sèl òganizasyon dwa moun ki gen ann Ayiti ki fè nou tout se sou li n ap choute a. Tout moun nan gouvènman se sou li nou tout bezwen plonje pou n choute a. Mwen djòl mwen bon e Pyè se alye m. Ou wè m di nou l la lan mikwo a. Pyè se alye m. Ou wè m gen ribrik dwa moun anndan emisyon m. M fè l avèk rnddh. Se alye m. Konn a on nèg kap fè emisyon wap choute sou yon nèg dèske wap envitem nan kisa w envitem nan poum vin choute tou pou ou tou non fè choute ou pou kont ou pa pase balon an ban mwen konn a wap fè batay de lopinyon wap montre moun yo ou se zanmim e e e ke ou te envitem nan emisyon m pa vini m mawon nan kisa m mawon se zanmim bwòdè. Sa di wap respire fatra nan yon peyi kounya m ta bezwen zanmi e ou map chèche manti map chèche w pou vin zanmi m son bagay grav monchè. Bon maten an bal pale avèk Teriel Thelus. Gon seri de nèg ki fè tout richès yo nan koripsyon men yo pat janm jwenn de de twa jenn gason jenn fanm ki pran responsabilite yo o peril de lèur vi ki pou denonse yo. E tout otan yap fonksyone la a konsa, ke n te toujou pran yo pou sa yo ye, kòm moun enpòtan nan sosyete etc. Ou konprann kap fè gwo bagay. Men otomatikman nèg sa yo, ou jwenn detay sou yo pou di sa ou te panse a se pa sa. A m pap ba w manti, ou pa bon, ou twò piti pou mouri. Lè ou twò piti pou nèg manje w. Se sa k rive nan peyi a wi. Ou konprann sa m di w? Men kòm mwen m souvan di li se ke m ap fè yon travay pou la repiblik. M pap travay pou oken patwon. Dayè malere bouda chire sa yo m ap gade la a, yo pa ka peye tete. M pap travay pou anken patwon. M son sitwayen ki konstate peyi a ap fini. Puiske mwen gen yon mikwo ke m ka pale, mwen pale pou sila yo ki pa gen posibilite pou yo fè l. Mwen pale pou yo. Se ma responsabilite. Men m p ap travay pou ankenn sektè, ankenn klan politik. Kèlkeswa ti detay, nèg yo pran l, yo vire l se yon chan politik e y ap tante ba w yon etikèt. Bon, tande yon nèg, mesye. Yon nèg atake m, ou di m ke wi, Gon seri de nèg kal pran frem politik sou dosye a se mwen t vin a dosye a wi kounye a m te wè pa egzanp kiyès ki tap pase yon voice genle e mon cheri etc men se byen aprè m vin a dosye chelson nan le fè ke misye nan prizon lap fè tout kontak pou wè sil ka libere e malerezman l genlè fon kontak li pale avèk mon cheri epi misye tepe vwal San otorizasyon l ki son on vagabondaj tou Kounya mon cheri ap bay konferans de près Fednel mon cheri wi Fednel mon cheri wi mesye Aah peyi a difisil Nèg paspò a nèg viza a wi Nèg ki gen bagay kesyon masak Lasalin sou do l Nèg sa yo te kouri dèyè l pou enplikasyon prezime l nan kesyon kidnaping yo te site non l pil zen menotel de bra dèyè machin epi misye disparèt moun pa wèl wi kounya misye wi ki tout kotel sipèsta ap bay konferans de près fedel mon cheri kounya misye pran dosye a piskel gen pwoblèm avèk pierre epil tou pwofite kounya bon malandren di o map fè menm travay a ou pa konnen ou pa konn tete ou pa konn tete ou fèk pantan sou tete tete wi kiyès phtk ebyen epa fòt ou monchè ou fèk ap tandem. Ou fèk ap tande m? Al tande tout emisyon m te fè yo. Tout lè m ta louko, ou di m, ou site m ta louko, al tande emisyon m te fè yo. Epi w ap tande kòman m te toujou gen pozisyon m klè. M pa t janm nan defann Tèt Kale. Sa se mwa. Tout moun ki konnen m, pli de dizan, de RCH 2000, Zenith jiska Trip Foumi Enfo, se menm pozisyon m kenbe. E se sa k fè de mwen sa m ye jodi a. Paske m p ap vasiye, m gen yon pozisyon klè. San m pa lan joure, paske gen nèg ki gen mikwo, se ti Sweet Micky defòme yo ye. Non, se yon lòt fòm, se menm aksyon Sweet, paske yo wè Sweet Micky pase ak sa, yo pran mikwo, y ap fè menm bagay lan. Ou konprann sa m di w? Paske kòm jounalis, te fòme, k al lekòl, gen mo ki pa apwopriye pou di l lan mikwo. Sa di kidonk se nèg, se menm suit Micky defòme nan sans pa yo, k ap fè medya. Men mwen menm, m te toujou gen pozisyon m. Pli de dizan de sla, m kenbe pozisyon m klè e m pa janm chanje l. M rete moun mwen ye a, m ap fè travay mwen. Paske gon reyalite pou n konprann. Kòmsi yon ti malere t nan prizon pandan dizan, mesye. Mwen mennen ankèt mwen, m jwenn ke sa yo repwoche l la e pa vre. E mwen genyen evidans. Ti bagay ou wè m poste sou Facebook la, se koupe m koupe l. M gen tout bagay yo nèt. M poko vle lage sa yo. Se yon ti lòsyè m ba nou. E pa bagay fabrike, m wè nèg ap poze kesyon, èske se. Wi se li! Bon, m enbesil mwen menm. M gen tout! Paske l t ap pale avè m tou. Menm moman n ap pale epi m di bagay sesi. M gen tout konvèsasyon yo. Se lè sa m pral atake Pyè pou vagabon an wi. Map pandan map misye ap pale avèm nan telefòn epi lap ekri Shelson Sanon lap dil koze wi se sak fèm vin konprann dosye a otreman aprè sa ki mèt kotem konn Shelson Sanon kounya bon nèg ap tante mete etikèt gen nèg isi depi yo pa gen agiman yo mete yon etikèt nan dow e dotran plis rezon an senp men moun ki nan emisyon yo la souvan apa paske mwen. M pa yon volè ak pèsòn moun, m souvan di sa. Dayè gen moun ke m pa janm tande. Dayè lè m ap tande yon emisyon ou wè si l sou entènèt m kòmante anba l. Depi m la w ap santi m prezan m kòmante anba l kèlkeswa paj la. Bon plis pandan de twa fwa m tande m wè se yon suit Micky defòme, non sans, m pa tande moun konsa. Gen lè m tande yon bagay fò m aprann. Mwen tande pou m aprann. E m son nèg ki pwentu m pa tande tout moun dayè. Shelton Sanon te arete nan lane 2013 aprè yon rapò Rezo Nasyonal Defansè Dwa Moun, rnddh, te rann piblik ki gen temwanyaj Shelton Sanon ki fè konnen li te fè pati gwoup gang Kako ansyen senatè Joseph Lambert ak Edo Zeni t ap dirije. Selon dokiman sa a ki di Shelton te konn touye moun epi pase dwòg pou ansyen palmantè yo. Shelton Sanon ki te parèt devan jij 20 janvye 2023 deklare devan tribinal la se nan yon pyèj direktè egzekitif Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun nan Tout sa ki nan rapò rnddh la, Pierre Esperance enpoze m pou m di l devan jij la, nan lide pou li soti nan prizon pou l pa kondane a pèdi nan prizon. Mwen rekonèt ke m te di majistra a, majistra a pa fè. Mwen konnen yo pa verite, men mwen di l pou m soti paske. Pierre Esperance di men ki sa ki ka mete zile a an fòm. Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la te chache jwenn son klòch Pierre Esperance sou kesyon sa, li di li pap reyaji. Kòm rapèl, Shelson Sanon ki pase 10 lane nan prizon libere sou lwa Lespinasse. Nou aplike atikl 318 ke nou sot li nan kòd penal la ki di lò moun gen konpòteman sa a, yo dwe kondanel ant 1 mwa a 1 an prizon, komisè a te mande 1 an pou ou kòm ou gentan pase. Preske 10 ans nan prizon. Donk nou kondane yo a 1 an danprizonman pou gentan pase deja. Komisè gouvènman an sil pa gen anyen kel retni kont ou, paske nou mande pou yo pèmèt ou jwi benefis lwa Lespinasse, yo pou al dòmi lakay ou.